Non, men m konnen m ka fè l. Ou konnen m ka fè l? Ou konnen m ka fè l? Ou konnen m ka fè apre ou te vin, ou te vin pale avè m e nou te vin amitye. Nou te vin gwo amitye nan nou. Nou te vin zanmi. Hein? Ou konnen m ka fè l? Non. Paske, non, m paske ou konnen ou te ka fè l lè nou te zanmi an. Se paske nou vin pa pale ankò. Lè m nan lari, ou p ap salye m? M fè 3 jou ak metye pam m al travay poum fè kòb la poum pou t achte rad paske m te bezwen gwo tenis gwo tenis ki gen mak ou tande kounye a la wap kite wap kite se moun wap kite moun vin met vin mete bagay nan tete w wap kite moun antouka manzè m fin pale avè w m pa konnen non w m pa rekonèt ou. Kounye a w gen travay rekonèt mwen kounye a w pa konn non m. M bliye egzistans ou. E lè se ta yon moun m ta bezwen pale. San sou. M pa janm m pa mwen m di w konsa mwen m regrèt m te gen w kòm zanmi. Ou te fè ou te fè byen pou mwen se vre. Men w ap rele tèt moun k ap vin di w bagay. Manzè silvouplè leve anwo chèz la. M ap leve. Hein. Silvouplè leve anwo chèz la avan silteplè. Oh e w ap pran. Mezanmi se pa pou dat map rele Jkad m poko ka jwenn li eeyy Bon m eseye rele ankò Poko gad yon zen Li mouri m pa konprann non E pa pou dat map rele ti gason Gen 2 zèt fwa dat map rele m poko ka jwenn li Bon m eseye oh. Ok m konn sa mwen fè. Banm rese rele ti gason k rete bò lari la. Babe tèl babe tèlman konn menm wi banm fouti relel. Wi alo bonswa wi se naïka. Wi. Eske w pa janm wè Richcard pou mwen silvouplè? Kisa? Kopokopo. Pela. Gen lè nan rèv. Si w nan rèv, pou yon ti dlo pase nan vizaj ou. Ou byen reve ou. Kisa? Sa li te gen menm? Hee mezanmi oo mezanmi Jesus e kote manman yo. An manman pa la mwen panse manman te la wi e papa yo. Kòmsi la e pa gon granmoun lakay menm sèl li menm. Wap jis sou bagay mete pwoblèm nan tèt ou Yo menm Ou konnen depi wap met pwoblèm nan tèt ou rapid ou chèch Epi ou ka menm arive pèdi viw Bon pito mouri menm jan avèm Oh pa di sa Siw mouri menm jan avèm E mwen kote wap lagem Paske pou sa w fè pou mwen m gentan konsiderew Kòm yon bon zanmi m konsiderew tankou se sèm Sou kou gwo pwoblèm la. Menm mwen tou sa fèm mal sa touchan. Sèl li lèm gen ti pwoblèm mwen m rakontel epi li banm yon ti li banm li banm yon ti ide. Ok a palan de sa kijan fè rankontre avèk Christophe poum ye diw kòman mwen Manman w kote a fè pri Richcard Se pandan mwen tap pase bò lari m wè l kanpe devan machin epi li rele m Epi m al kote l E pandan m tap pase epi pandan map pase bò lari m te wè l kanpe devan machin epi li rele m epi m al kote l epi li kòmanse ap rakonte m de seri de bagay men m pa t menm konprann yo menm epi m te tou pran l kòm bon zanmi m menm on frè l te pou mwen an menm tan. Mpa janm bezwen fin pale ankò depi ou wè depi nan tan dur sa ou gentan di yon moun ou konsidere yon zanmi kòm yon frè kòm yon sè ou pa bezwen konn ankò mpa bezwen fin di tout bagay sa yo an verite menm mwen mpat rekonèt li sa fèm mal anpil m swete ou pran kouraj Bon, epi li deja mouri, ou pa bezwen mete panse sa nan tèt ou ankò. Eseye bliye, èske ou ka eseye bliye? Met panse sa nan tèt ou. Ou wè yon sèl kou a lavi ou gen tan piti, li t ap devide. M pap janm ka bliye. Ou pap janm ka bliye? Ebyen sa m ka di ou, ebyen. Mouri a fèl Kòm li deja mouri El tuye tèt ou pou li Else wap santi pi alèz wi pa vre Pa fèm fache la tande Pa fèm fache Epi ok an nou kite bagay sa Kòm ou di ou pap bliyel an nou kitel Kòm se kotew mwen ta prale Bon Pliskem jwenn avèw an nou tou fè wout la ansanm Bon ale nou.